Byenvini bonjou bonswa tout moun ou konekte rezo enfòmasyon jodia ankò n la dèdo mikwo sa ak tout plezi n prezante w tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti e sitou se koze sa kap pale pou kwè li la peyi a pran nan bwa kale bandi yo rive jwenn ensekirite a lakay yo jan tou Yo t ap kidnape epi kraze, touye moun nan jou k te pase yo la. Ansyen senatè Gracia Delva manke pranse nan Bwa Kale nan lokalite Chandèl nan yon zòn komin Lyankou. Medam mesye, rale ti chèz ba nou, ouvri zòrèy nou, ann koute. Li te bò inè konsa nan maten lè machin Gracia Delva te rive Chandèl, yon lokalite tou prè nan komin Lyankou, kote mesye rezistans yo te mete barikad pou te kapab anpeche bandi bandi Savyen yo rantre nan vil la e mesye rezistans yo te mande pou tout moun ki te nan machin nan desann e sekirite ki te akonpanye ansyen senatè a te tonbe tire anpil bal anlè e nan menm moman sa tou mesye rezistans yo ki te riposte jan yo te kapab mesye Grace ak plizyè lòt moun nan zòn nan ki te mande yon chans pou kite senatè Gracia Delva ale Ou ankò yo di se ansyen chantè Mass Konpa yo te ba l posiblite pou l kite zòn nan. Aprè yon pakèt antant, mesye Rezistans yo ki te kite atis la ale, menm enfòmasyon yo rapòte li t ap sot jwe yon bal nan Senmak kote vil sa a t ap fete 228 tyèm anivèsè l. Medam mesye, yon lòt deblozay ankò nan toujou nan menm nouvèl yo ki pete fwa sa nan Vilaj de Dye, se Izo ak Manno kap toke kòn yo e kanmenm chèf gang Manno sèmante vle pa vle lap tire Izo e poul ka pran zòn sa pou li. Enfòmasyon se pou koulya la, pa bliye ou konekte rezo paw la Sofia TV 83, Theriel Thelus kraze peyi a, ann koute e siw pa prese tou Sonje pataje videyo a ak yon lòt zanmi y ap edifye enfòme konsènan dènye detay k ap pase nan peyi pa n nan. Gracia Delva manke pèdi lavi l jodi a nan Lyankou. E si misye se Pòtoprens li ye jodi a li t ap mouri. Li t ap mouri akoz ajan sekirite k avè l. E kounye a fò n kesyone kiyès ki ajan sekirite Aya? Eske se polisye? Kiyès yo ye? Nou ka kestyone sa tou. Se vre na gen dwa a pou l gen sekirite. Dayè son ansyen palmantè l gen dwa sa. Son sipèsta l gen dwa sa. Men n ka kestyone tou kiyès yo ye. Donk Gracia Delva manke pèdi lavi l jodi a. Misye rive nan lokalite Chandèl nan lyank komin Lyankou paske zòn sa yo kounya gen mesye rezistans yo ki drese barikad yo pou nèg Savyen pa vin pote boure sou yo. E kareman pandan machin senatè a rive, moun nèg yo kanpe pou yo mande tout moun desann, epi ajan sekirite yo tonbe tire. Yo tire anlè byen si, paske si te gen moun mouri, a, m pa p ba w manti, Gracia te ka pa wè rès jounen an. Kounye a se Grace ak lòt moun ki gen tan wè se Aya Yo di mesye ann kite senatè a ale. Men misye manke, manke pran nan bwa kale jodi a. Gracia an difikilte? Ha, hen, Gracia an grand difikilte? Se pa ti bagay k ap pase la non. Aya an difikilte. Misye gen plizyè kay lout bò a. Gen byen misye genyen ki asosye, genyen k pa sou non l. Pa egzanp, kay misye rete pèsonèlman se sou non l li ye. Gracia Delva w konn sa Gen yon bagay m ta di men m pap dil non Eske m pa ta dwe di sa pou peyi a Paske kisa k rive Gracia Delva pandan map pale avè l la misye yon nèg ki paka dòmi nan nwit. Gracia paka domi nan nuit e se TT kap pale ak peyi a. Rezon an senp. Tande byen. Misye gen byen lôt bô a kel pa mete sou non l ki sou non lôt moun. Men pa egzanp kay pèsonèl li e sou non l. Misye gen aparteman kel mete nan lweyaj lôt bô a. Gracia Delva. Hein Gracia, ew konnen verite map pale. A vre Aya. Misye gen kay pèsonèl li. Misye gen plizyè aparteman ke l mete ke l ap lwe lotbò a kay vwazen. Ou wè, ou wè, ou wè, ou wè senatè nou yo peyi a? Eske nou wè parlemantè nou yo? Ou konprann? Vin pase nan betiz Ayiti epi al envesti kay vwazen. Men m te atann sa t ap rive wi. Gen yon lè Bilolo Kongo nan emisyon isi a te sinyale bagay sa a wi. Bilolo Kongo, respè pou ou, misye te sinyale sa a wi. Enben ekoute la sosyete. Gracia Delva nan kay pèsonèl misye a, m fon kout tèt lotbò avan yè. Epi m al gade. Gracia pa ka dòmi. Ou konn poukisa? Paske nèg sa yo yo pa mete kòb la banka. Ou gen dwa al sou kont Aya ou pa gen yon pyas la pandan nap pale la. Misye gon volim kòb ki anndan kay li an Repiblik Dominikèn male Bonsoir a vous M pap di plis tande. Gracia Delva an difikilte misye paka ale kay vwazen e misye paka dòmi Paske pandan misye paka mete pyel lotbò a misye gon volim kòb ki anndan lakay li. Ok m konn kay la, m konn adrès kay la, m gen imaj kay la, kofrefò misye anndan kay la. E se pi gwo pwoblèm misye gen la pou lenstan, sa di menm si w wè Aya ap tante fè ti chante, misye ap tante pran fòs, men misye an difikilte. Paske dayè, menm si yon moun pa egzanp ta al pran kòb sa, moun nan gen dwa panike, kòman l pral fè pran lari ak li, kòman l ap fè sòti ak li, e pa gen anyen ki di ke kay la pa sou siveyans tou, paske yo konnen kay la. Pa gen pwoblèm. E sa k fè, Gracia Delva, misye an gran difikilte, pa blag m ap ba nou la non, anplis de sa m ap di la, misye an difikilte. Misye telman an difikilte jodi a misye manke pran nan mouvman bwa kale a nan senmak. Nan lyankou yo manke pase bwa kale a sou misye. Dayè, m pral menm gade yon tèks Radyo Tele Pyramid FM te ekri, Fridson, pou m li tekstyèlman sa misye ekri a. Misye di ke ansyen senatè Gracia Delva manke pase nan Bwa Kale nan lokalite Chandèl, komin Lyankou. Li te bò inè konsa lè machin Gracia Delva te rive Chandèl, yon lokalite ki tou prè Lyankou, kote mesye rezistans yo mete barikad yo pou anpeche bandi Savyen yo vin atake yo. Mesye rezistans yo te mande pou tout moun ki te nan machin nan desann. Sekirite ki te akonpanye Gracia Delva yo tonbe tire. Hum! Mesye rezistans yo riposte. Se gras ak plizyè moun nan zòn lan ki mande chans pou chantè Mass Konpa ki sove ansyen senatè a. Aprè antant, mesye rezistans yo kite atis la ki te sot jwe bal Sen Mak nan okazyon 328 yèm anivèsè vil la rapousuiv wout li. Deblozay sòlda li yo lòd dayè se pou la premyè fwa depi anviwon 3 zan de trè to maten an m desann matisan m pase m pa wè on sòlda t poste m al jwenn sòlda t poste prèske fontamara se sòlda krisla yo ye men m pa jwenn ankenn nèg izo t poste atè a pou la premyè fwa depi anviwon 3 zan tande sak pase. Kòman w ta imajine Manno avèk chèf gang Izo anba a, nèg yo nan menm teritwa, alòske nèg yo souvan pa pataje menm bagay? Dayè, nan yon emisyon m t ap fè, sa fè prèske yon ane, m t ap esplike n reyalite vilaj lan, kòman nèg yo ap fonksyone. Nèg yo gen anpil anpil mwayen anba gran nèg kòmsi jan nèg yo ap viv jan w wè yo e la ou wè ti kay ou mazi kay la men kay nèg sa yo se kòmsi se kote nenpòt gwo minis senatè k ap brase ap fonksyone eben ki sa k pase la sosyete Manno avèk Izo tou lè 2 nèg yo nan vilaj. Alòske chak nèg yo gen teritwa pa yo anndan vilaj la. Ou ka sezi sa m ap di w la. Se yon verite li ye wi. Chak nèg yo gen teritwa pa yo. Manno gen ekip pa l, misye gen kay pa l, misye gen pisin pa l ke l ap konstwi, misye gen sòlda pa l k avè l. E se prèske menm reyalite a li ye tou pou Bèlè. M te di n sa. Kempès gen lame pa l avè l, Dèdè gen afè pa l, Krèk Koko gen pa l. Gen sòlda. Chak, chak gwo chèf yo gen sòlda pa yo k avè yo. Ayayay! Epi sa k rive se ke deblozay ki pete la a, Kwa Bondye pa ta tande priyè nou? Fè Bondye ta tande priyè nou. Deblozay ki pete nan vila la a lòt bò an, tout sòlda sa yo t mouri a tout se sòlda manno. E pandan map pale avè nou la a, manno sèmante lap fè tèt izo kanmenm. Menm si w wè nèg yo ta bwè aswè. Bon, m ka fin fè emisyon an la a. Nèg yo dwa monte tiktok pou yo montre ke yo alèz manti youn ap veye lòt. Manno sèmante lap fè tèt Izo. Lè Manno te nan manyen zam Izo se timoun li te ye menm e avan yè la m tap montre n imaj Izo lè Manno tap manyen zam Izo te timoun nan epòk la kounya Izo vin gon sèl foli rapè ki monte li. Se sa k fè, misye te vin bay tèt li non Izo a. Misye te vle monte, imite atis Izolan tou. Epi l vin bay tèt li non Izo a, fè makak, etsetera. Se pandan Anèl Jozèf vin sove nan prizon, epi Izo vin foure tèt li nan bagay sa a wi. Afè Izo ap di w oh se kouzen l yo tire ki fè l rantre nan gang. Manti! Se yon pretèks li ye pou l montre l gen rezon bandi. Pi gwo mafya nan vilaj la rele Manno, se pa Izo l ye. E youn nan nèg moun plis respekte tout notab bon ki te genyen paske jan vilaj vini la m ka pale notab men tout notab ki te genyen anndan. yo plis respekte Manno pase Izo paske Izo a son frekan li pa respekte moun men nèg ki plis kriyèl anbal rele Manno. Paske a lepòk Fefe tap kòmande anba Fefe tap frape kote Izo te la? Sa di ke kounye a sak pase nèg yo ap byen pase anba nèg yo ap byen mennen Ebyen Manno t santi ke li tèlman vle pran dimansyon misye deside pou l kapab okipe yon bon pati nan Pòtoprens paske kay kote Anèl t ap viv la se pa Izo t rekipere l se nan men Manno l ye. Tande byen sa m di n la, kay kote Anèl Jozèf te rete, se Manno ki pran kay sa a. Kay sa a sitiye l nan dezyèm do mòn, anndan nèt nan anndan vilaj. Paske alepòk, Manno te nan menm baz avèk Adli, Ti Fefe, Manno te twazyèm chèf gang nan alepòk. Se aprè Fefe fin mouri. Kounye a Manno ta pral vle, misye te vle tire revanj pou Fefe. Epi Adly li menm kounye a l mete avèk lapolis. Te gen yon polisye ki te rele, m pa konn si n sonje misye, ki te rele Gouf. Misye te mouri nan Kafou. Yo te, yo te tiye misye. Nèg yo pati dèyè Manno pou yo elimine l. Epi Manno avèk Dad, nèg yo te ansanm, yo sove yo ale Site Solèy, nan baz Ti Gabriyèl. Lè kounye a Anèl fin touye Adli, misye rele Manno vin ede l pou jere anndan vilaj. Men kòman Manno retounen nan vilaj. Manno plis pitit vilaj pase Izo. E sa k fè m di w wap wè Manno plis respekte notab ki genyen nan zòn nan. Paske Manno leve tou piti anndan vilaj de Dye. E paske m pa manti m sonje polisye te rele Bato ki te mouri nan Dèlma 32 a. Misye bay Manno yon volume baton. Li kraze tout vigi Manno. Manno te pwomèt Bato lap tire l kanmenm. Se TT kap pale ak peyi a. Sa vle di ke pi gwo mafya l rele Manno, li pa Izo. Izo son ti chen dan devan li ye. Li pi soumoun. Eben ekoute la sosyete. Manno deside pou pran kontwòl anlè Debussy tujo. Izo pa dakò. Izo di misye non pa fè sa. Le fè ke se misye ki chèf, misye deside pou l debake ak sòlda li pou l pran kontwòl Debussy. Pami yo sòlda n ap gade sou ekran la. Alòske m te di nou. Ti solda sa w wè la a ki pase epi m vin prezante n ki a zam nan men l lan ki tonbe a, misye rele Dya. Misye se sòlda Manno, papa misye se sòlda Izo. Ekoute lasosyete! Nonm sa a, e pa de bagay misye pot la a non. M pa konnen paske gon limenna t gentan dim li wè yon sòs pwa la m pa mwen an verite m pa konn sak sòs pwa li dim li wè sòs pwa la e misye gen tout bagay wi m wè lèl gen sòs pwa misye gen koka prezèvatif misye gen priyè kèk kay bòkòl prale men li gen priyè tou bagay ou pa wè bagay li manman mari ak li li gen tout bagay e yo pran misye mèje. Mèsi tout moun. Lasosyete kote. M gen ti bagay pou nou wi sou ekran an la tanzantan. Antretan fò m di ke gè Site Solèy la li pa kanpe. Je nèf anfas je pèp. E sa k ap pase Ayiti la l pa piti. Se gwo goumen t gen la a. Towo sa t sou ekran gade pou wè misye. se nan mouvman bwa kale a misye pran. Men enfòmasyon m genyen ta sanble ke se nèg karavàn yo t pran misye nan men pèp la paske misye te gen zam yo pa prezante zam nan men yo prezante bal yo bon m pale ak lapolis bon m pale ak pèp la tou. Sonje ke m te ba nou enfòmasyon m te di n ke Genyen yon kategori nèg nan lari a pou n siveye. Se nèg nou konstate ki avèk valiz an fòm gita sou do yo. Lè w panse se yon mayestwo ki pral jwe, poutan se yon nèg ki pote manch long li nan valiz la. M te di n fò nou prudan a nèg sa yo nan lari a. Gen anpil nèg ki pote zam yo konsa, lè w panse se yon gita t nan do nèg la, se yon mizisyen, se yon maestro, alòske se yon chèf gang, se yon bandi ki ak zam li nan valiz li. Sa fè 1. Donk siveye moun sa yo. Jodi a la a, Olye, tande la polis, olye n al tcheke machin nou panse t se machin prive, pito n tcheke machin transpò yo pito. Paske bandi yo an difikilte pou lenstan e n ap mande pèp la pa lage batay sa a. Pèp pa janm pèdi batay. Vre pèp pa janm pèdi batay e weekend sa gen anpil lace ki pap ka achte medam yo nan kriye medam yo ooh m te pale n depi yè m pral fè n tande yon vwa limena la kap plenyen sa di si la police ak pèp la la kanpe bagay lan la kanpe rèd bwa kale pral gen plenyen. E sak dwòl la la, mesye yo tonbe, medam yo pa ka kriye non, yo pa ka kriye fò, yo ap kriye nan mouchwa, paske gen yon seri de limenat ou limen, e pa de limenat sou telefòn nèg sa yo non, ki avè yo k ap ba yo plezi non. Ooh! Sa vle di, se yon sosyete la, e sa k fè m te di n prudan nan jenn fanm Ayiti kounye a, anba yo konplike nan men nou. Pou jenn fanm ki ki nan ki ap fè cho avèk nèg sa yo tonbe la se pa ti bagay piti bèl timoun wi timoun ou ka bay 14 15 ans a la rigueur 16 ans kap fè cho pou nèg sa yo lè yo nan lari yap byen pase byen mennen bèl ou konprann byen pwenti zong yo tankou zong lougawou pil fo sousi fo sela fo cheve pil bagay lace tonbe ou konprann yap bay payèt nan lari a ou pa gentan konnen. Wa gentan konnen. An m te di n sa deja a fè kèlke tan. Lè w yon bèl limena, byen mena, byen pase, dyòl lòlòz, wouloulouy, fò w kesyone kiyès li ye, ki non l, ki paran l, kot l ap travay, kote l te lekòl, nan ki inivèsite l pase, kisa l gen an kòm pwofesyon, kisa l fè, kiyès ki mennaj li. Fò w kesyone! Ou pa ka sèlman al pote boure non. Paske peyi a la moun an difikilte. Moun an, enben sa k pase la a? Dezyèm kategori pou n tcheke yo, sive, lapolis. Bon, sa a e TT k ap pale ak nou. E sa m ap di w la, m ap di li suivan enfòmasyon m genyen. Kèlkeswa machin, bwat, oubyen ti bis ou remake k ap prale nan yon lòt zòn, depi w wè l gen sèkèy ladan l, tcheke sèkèy la. Pa pè mò. Ou pa bezwen pè mò. Yo mèt di w mò a santi, di fò w gade, fè w ouvè sèkèy la ba ou gade sa k ladan l. E kounye a nèg yo di w ke y ap travèse ak mò, poutan se bal, se zam k anndan sèkèy, k anndan machin. La police eske ou tande sa m di w la depi w gon machin ap pot sèkèy kap travèse don vil a yon lòt kanpe machin nan fè yo ouvè sèkèy la pou wè sak ladan l se yon kout men nap bay peyi a paske m di n sa jodi a se lagè ki deklare kont bandi yo se lagè ki deklare kont bandi. Pa gen blag la nan sa kap pase la. Yal fè son nèg, si w pa ka fè analiz, ou pa ka pale klè, fèmen bouch ou. Kite pèp la jere koze l. Sa sèlman m bezwen tande nan bouch tout jounalis, tout analis, moralis. Sèlman di pèp la, pa atake inosan. Se pa moman règleman de kont. Se pa moman pou al atake yon nèg paske l te pran madanm ou, paske l te pran mennaj ou. Se pa sa n ap regle la a. N ap regle yon batay kont nèg ak zam. E sesi kèlkeswa nèg ak zam nan. Depi nou konstate nèg sa a, li, li pa gen otorizasyon pou l pote zam e se yon nèg ki patisipe nan krim, nou gen eleman sou li, rive sou li. On sitwayen ka pote zam wi atansyon wi map pale w de nèg ki itilize zam ni pou fè krim kidnape moun tiye moun etc fon seri de zak brake moun se yo nap chèche la sa di diskou a se sal dwe ye se pa vin fè analiz pou montre kòm si on bagay nèg sa yo ou dwe san pitye pou yo paske yo menm yo san pitye pou moun yo pa gen kè nèg sa yo pa gen kè yo pa gen pitye pou moun yo pa gen kè. Sa a di yo siveye, gade machin yo, tcheke yo, depi ou wè sèkèy, nèg k ap pot gwo galon, valiz, bout sak, tcheke yo. Paske souvan, yo konn fè madan sara yo travèsa bagay pou yo. Tcheke yo. Gen yon seri de chofè ki an konplisite ak bandi yo, tcheke devan machin nan, tcheke anba kapo machin nan. Menm si nou an reta epi kite la polis fè travay li sus moun pasaje yo pa plenyen oh nan reta mesye deplase bonè e la polis ap fè travay li kitel fè travay li se nan fè travay li ki fè nou bay ti rezilta bwa kale bwa vènen avan yè a.